Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Jodi a se mardi 2 me 2023, eske tout bagay anfòm pou chak grenn moun kap tande e gade chanèl sila, nou pral pote kelke enfòmasyon ba ou. Yè te gen yon sitiyasyon panik o nivo de. Prizon sivil Kabarè. Il était six heures de l'après-midi kote enfòmasyon sa yo t ap serkile atravè lè rezo sosyo voice kote anpil polisye ki te ap siveye prizon sila te lanse yon kri dalarm. Mesye fè voye bakòp mesye fè voye bakòp paske nèg yo gentan kraze baryè prizon kabarè a prizon fanm nan nèg yo gentan kraze baryè a nèg yo antre anndan aktyèlman la se repouse nap repouse yo la mesye voye bakòp mesye voye bakòp mesye paske team nan nan lari team nan nan lari yo pa konnen si nèg yo gentan rive nan baryè prizon an men nèg yo gentan krazel mesye. E mesye sak gen la mesye. Mesye mesye ki sou koup la mesye fè kontak mesye nèg yo kraze baryè prizon kabarè a mesye nèg yo kraze baryè prizon kabarè a aktyèlman nèg yo ap antre andan aktyèlman la mesye voye fè fè enfòmasyon an pase mesye pou yo voye bakòp mesye fè sa rapid mesye. Mesye, baryè prizon an gentan atè mesye, baryè prizon an gentan atè, se repousi nap repousi nèg yo mesye, fè fè fè mesaj la pase pou yo voye bakòp mesye. Yo te oblije apiye sou sonèt dalam nan paske sitiyasyon an te vrèman difisil, bandi ak gwo zam nan men yo te gentan rive menm defonse baryè a pou te kapab antre nan lakou prizon sila, kèl a ete lobjektif de sè malfra, ebyen. Pèsòn moun pa konnen. Èske se te prizon an yo te vin kraze? Èske se te prizon an yo te vin pran an otaj? Erezman pou rès evenman sila nou ta kapab di tout bagay byen dewoule pou polisye ki te la yo. Gen yon foto ki ap serkile. Foto sa a se ta foto yon sòlda Vilaj de Dye. Daprè enfòmasyon, ebyen moun yo fè konprann ke sitwayen sa a li pran bwa kale nan zòn Dezam, Vèrèt, Wòl misye nan baz la se kwòkmò, lè yo touye moun yo se li menm ki al jete yo, ebyen pandan pòtoprens cho pou misye li kouri al kache andeyò lakay li, pèp la te konnen misye nan baz nèg yo, ebyen yo tou bay misye bwa kale. Misye te nan vilaj daprè enfòmasyon yo. Onzè 30 nan aswè, genyen Yon sitwayen ki rele Richard. Yo bay misye yon ti surnom ki rele Ti chodyè. Sètòm la, li te kite Bristou nan yon ti tan. E sa gen yon semèn, pandan li retounen ak yon lòt kòlèg, ebyen, dans la soirée du premye me, lapolis fè tèt sitwayen sila. Lapolis jere misye, paske m ap gade m wè misye la a. Yo fin jere misye, yo desann pantalon sou li epi. Yo fè foto l, epi se konsa sitwayen sa li menm l ap benyen nan san. Bwa kale ap frape toujou, gon polisye ki pran nan bwa kale. Tèt chaje papa, sa k ap fèt la pi gran pase nou. Li pi gran pase menm moun ki yo menm ap bay bwa kale an. Sa k ap fèt la, li dòdre mistik. Polisye Derilien Emmanuel, 29 vyèm pwomosyon, li mouri aprè midi lendi premye me 2023 a nan Sen Lwi di Nò. Daprè enfòmasyon, yo ta fè kwè ke polisye sa a nan yon altèkasyon avèk yon lòt sitwayen, li rale zam ni, li tire e blese 2 moun. Malgre li di l se polisye, popilasyon an touye l, mete dife sou li. Li mande nan dènye tan sa yo pou polisye yo kapab plis pridan paske Bwa Kale a pa gen kote l pap rive. Menm nèg ou wè gwo otorite nan peyi a yo kapab pran bwa kale. Gen yon sèten de Wa Ewòd. Misye pa la ankò. Se yon gwo bandi nan Pòdepè. Li te bay tèt li non Wa Ewòd. Ebyen li tonbe anba bal lapolis pandan labrenn di swa. Lapolis li menm kraze wayòm sitwayen sila. Gen bwa kale tou onivo de Dèlma. Tande byen wi! Onivo de Dèlma 33. gen yon sitwayen yèswa yo mete dife sou li. Pandan n ap pale a tou fò n di ke gen yon lòt sitwayen ki li menm pran bwa kale ankò nan Pòdepè paske imaj n ap gade a la se yon imaj tèt chaje kote gen anviwon 2 sitwayen ki yo menm pran nan bwa kale nan blòk sila. Avan m ale pi lwen, m ap bay yon lòt iltimatòm. Se ak moun ki ap fè de kòmantè menm rive sou telefòn mwen. Tande byen, YouTube la se pou nou. Telefòn nan m panse se pou m voye imaj bay tout moun. Men gon jan ou ye nan konpòteman w, ou kapab vin zanmi m. Konprann byen wi sa m ap di nou an. Si w se zanmi m, Gen bagay ou pap dim. Siw pa zanmim pran anpil prekosyon tou paske mwen gentan bloke anpil moun ki nan kontak mwen. Gen yon sitwayen mwen bloke se paske li di tout moun wè figiw tout moun wè vrè vizaj ou RL ti visye ou se manm gang vilaj de Dye mwen just blokel. Gen yon lòt sitwayen. M kwè kap viv sendomeng Li komanse pèsonaj Non konn pale Men yè Par le simple fait ke Li fè yon komantè Ki ta trete m de moun fou Dizan ke Se a koz de sa kap pase nan peyi dayiti Ki fè w kapab fou Ou ka pèdi bon sans ou M just bloke l Men moun sa k fè komantè a tou Li menm li pa wè ke Li pap viv ayiti li ta renmen vin Ayiti, li ka frape tou pa skizofreni. M pat anvi fè l repons. M just bloke l. Sa vle di kisa? Eske nou janm fè yon kòmantè ki pou joure m, mwen efase l sou youtube la? Non! Se dwa w pou kòmante. Ou ka di sa w vle. Men, se yon mon telefòn, sa sapèl pòtab la. Se prèske ma vi prive, ou pa ka vin fè kòmantè sou li. Ou gen pou dim bonjou RL prod kòman sa va eskem ka jwenn tèl video m gen de zanmi mwen toujou pale avèk yo pa egzanp ma marenn carmelite mon ami Jay nou toujou debat ti sijè nou ansanm mon gran frè Alix gen anpil lòt ankò e moun sa yo yo pap pran chans di yon bagay konsa konprann byen wi e se sak fè gon seri de moun ki nan kontak telefòn mwen menm si. Map fè yon aktivite de donasyon yo pa menm bezwen apwoche. Moun nan sil se zanmim nou konn echanje m wè ki tip de konpòteman li genyen lè sa sil voye yon bagay pou yon moun nou kapab fèl pase. Men ekoute gon seri de vizaj gon seri de moun yo mèt tou di tèt yo ke CRL prod lanse yon apèl o don Men zòn lakay nou pa ka zòn kachèt pou ou vin kache bandi. E nou konnen moun anba pa ka fè konba pou kòl. Pase san la polis, pèp la pa ka mache pran bandi. Nou mande yon entèvansyon prese prese. Jij de pè, e polisye, komisè, komisè, komisè ya de dun nan. Mwen pase sou goup la. Mande ranfò, mande lesè ranfò. Aktyèlman, daprè sa ou di m tou, nèg, moun lesè gentan mete yon barikad pou yo, pou yo pa travèse. A vle di, nan jou k ap vini, pa konn sa ka gen, nan vè lè pita, pa konn sa ka va gen. Men n ap pase anons la sou tout gwoup yo, e nou pral mande tou ni pèp Grantilè, ni pèp Atdedun, pou yo pa soti twò bonè. Si yap soti fòt atann 7 a 8 è. Bagay la make san. Avle di bandi vin kache lakay nou. Vin kache nan wout lakay la at la at la pou ganti lè a. A di sa pa konn repete, sa pa konn fèt. E menm moun ki nan jaden sante e, e, e, e pap epanye la. Pase gen de moun ki gen jaden, moun kapen, moun de dun ki travay nan wout la at la. A di moun lestè. Moun ti dedin, moun nan tout zòn nan, sa vle di yo pa konn kisa yo ka fè avèk moun yo jwenn nan Iraden la. Se sak fè nap mande yon yon yon fòs rapid, rapid pou pote kole avèk komisarya Lestè a. Sa vle di 2 komisarya sa yo se pou yo mete ansanm pou yo wè si yo ka deniche E mesye sa yo k vin kache la, nou pa konn ki kote yo soti, nou pa konn se bandi gran grif, nou pa konn se bandi kokorat san ras, nou pa konnen tou si se nan lòt depateman yo soti. Se anons sa m te vle fè pase, se te Jeronny Sylvais depi At 2 Dunes. Atansyon, atansyon, atansyon, atansyon, atansyon pa kapon. E se te sèvitè nou. M tounen sou gwoup la ankò pou m fè yon anons pase trè enpòtan, trè enpòtan. Nou fè apèl avèk tout chofè moto yo. Moun ki bral vann kabrit, moun ki bral vann bèf, moun ki bral vann cheval, moun ki bral vann diri byen bonè, chofè ki renmen fè premye vwayaj yo avan lòt yo. Nou mande tout moun ret lakay nou apati de 7 è. Se pou nou soti n a soti. Daprè yon kout fil ki soti depi Lestè, fè m konnen wout la pyeje. Nan 8 tè genyen yon kamyonèt ki desann nan wout la anba Lanyen ki chaje avèk gason. Men daprè sa yon yon sitwayen t ap rapòte mwen, Lè machin nan tounen se 3 moun ki tounen. Men apèn yo nou kout fil sou Lestè la yo di nèg yo fè yon barikad nan wout la la. E si nou genyen kèk chofè nou konnen ki te soti ri Lestè, fè l rete Lestè. E l ka, l ap konnen tou. Paske yo di nèg Lestè yo mete yon barikad tou nan premye pon Inara. Nan premye pon Inara a, e n ap tout moun ki konnen ki ka mande ki ka fè kout fil pataje mesaj la e si se chalan pou n fè kado mesye yo n ap fè kado mesye yo pase zòn nou an pa ka devni yon zòn kachèt pou bandi vin kache pou bandi vin kache n ap mande kapen grandrak bèlvi lesèlaj ti dedin ot sou sid grantilè n ap mete ansanm depi nou tande lanbi a soufle nou tout ap pote kole Ay se pa sa nou ta chwazi pou nou pou nou ta fè a moun paske nou pa konn fè moun men yo menm yo vin la nou pa konn ak ki entansyon yo vin pa gen moun ki konn se pa yon kouzen ou kap viktim se pa yon tonton ou se pa yon matant ou kap viktim enben nan mete vijilans yon fwa ke sone yo fè apèl avèk tout moun anba paske m gitan metel sou group de dim debou m gitan moute sou group grantilè a m bral anonsel nan la m bral mete mesaj la sou la tibonit debou ansot ke pou depatman an bran pou fè konnen Sou komin Lestè gon kot nan zòn nan zòn wout pou antre Grantilè a mesye bandi yo vin kache la. Sa vle di si yo pou yo vin bay nèg mesye yo bwa kale a nan wout la yo se pou yo vin bay li. Nou pa gen pwoblèm si mache Lestè a gate demen. Nou pa gen pwoblèm si mache Lestè a rabi demen. Men, nou pa ta vle pou on moun viktim. On moun gran tilè viktim, on moun adedin viktim, pa gen moun konnen kote l ap tonbe se pa nan fanmi w. E sa k pèmèt aswè a, pandan m resevwa kout fil lan, m oblije mete tout moun sou wet. E pa dòmi di, pase bon nou pa konn si yo p ap antre anba. Pa dòmi di. Tande byen, moun sa yo deside e yo pare pou bay bwa kale. E moun ki ta sipoze pase anba bwa kale sa a, Premye moun nan se Luckson. Paske misye son kriminèl, son mechan, son moun pou popilasyon an li menm ta jere. Men, sa parèt difisil pou lenstan paske fòk lapolis reponn bò kote popilasyon an. Nèg baz Savyen, nèg baz Kokorat San Ras, ebyen nou ta kapab di Nèg sa yo se de san manman ke yo ye. Se de kriminèl notwa. Jounen jodi a la pou ke Latibonit swa libere, fòk lapolis li mete men nan pat la. Fòk lapolis parèt aktiv. Fòk lapolis genyen minisyon nan men l. Non sonje m di bandi yo sa gen yon lè k ap rive lè se pil moun k ap avanse n a di m kisa n ap fè paske lè gen dimil moun k ap avanse sou ou ou gen yon chajè ki pran 32 36 lè w fin touye 36 moun w a di m kisa w ap fè si m te nou mesye m te lage zam nan atè m kouri paske pou sa m tande. Sou peyi dayiti pa gen pèsòn ki ka anpeche li rive. Egregò yo la, lè 2 fam ki reprezante egregò ayiti an yo la. Les anges de la mort, ils sont là. Sa kap fèt la fòk li fèt pou ke ayiti kapab rejenere. E peryòd de rejenerasyon an, l ap rive, li pa lwen rive. Disi 2026 a 2027, nou pral gen yon souf. E mesaj m ap voye pou chak grenn Ayisyen, sitou moun ki al nan Biden yo, pa vann byen nou, tè ak kay, pa vann yo paske bagay sa yo, Yo pral ra disi 2026 a 2027. Paske etranje yo, yo pral bezwen vini nan peyi Dayiti. M pral pèmèt nou tande yon emisyon Venerab Lalova Toussaint fè. Li fè dotro prediksyon. Atansyon politisyen. Atansyon bandi ame. Paske bagay la pral rèd pou nou. Bwa kale a son bwa kale. Ki pa sòti sou latè. Li sòti byen lwen. Sa pèp la ap fè la li pa konnen l. Se yon pwofesi k ap akonpli sou li. Trè bòn nouvèl. Izo ansanm avèk plizyè sòlda nèg yo ap eseye mask a gaz. Gade sa. N ap kite nou avèk ansyen depite Déus Deroneth ki li menm ankouraje popilasyon an pou kontinye chase bandi nan lojik Bwa Kale a. M salye tout popilasyon ayisyèn nan. M raple ke se Deroneth Déus, m se kòdonatè nasyonal Elan Demokratik pou la Majorite, edem. Nan sikonstans nou ye jounen jodi a, nan kriz, Multiforme peyi ap travèse an, men ki gen yon eleman fondamantal ladann ki se kriz ensekirite an, map kontinye di popilasyon ayisyèn nan kenbe fèm, kontinye fè koudakoud lan, jan nou te dil lan, solidarite an li ka bay rezilta nan kesyon ensekirite an. Men jodi an nou rankonte laprès, e nou rankontre laprès, pou nou kapab bay posisyon nou sou kriz lan et éventuellement garder tout ça qui gagne comme élément de solution. Je veux dire à la population haïtienne, le pays n'a pas un problème d'élection dans les conditions actuelles. Le pays a besoin de réconciliation, de justice sociale et d'orientation de développement. L'injustice la corruption, l'impunité, plus le commerce des armes dans le monde nous affecte en Haïti et depuis un certain temps. Ces composants de l'insécurité atteignent un sommet inégalé dans le pays. On assiste impuissant la montée des gangs en puissance et la population s'est obligée de se retrancher chez elle et s'exiler dans les zones moins pires s'il en existe encore en, en Haïti ou à Port-au-Prince. Bien que la sécurité est un droit fondamental, l'État haïtien, dans sa forme actuelle, n'arrive pas à jouer son rôle premier. Pourtant, il faut obligatoirement résoudre ce problème d'insécurité créé par cette relation tripartite entre une partie du secteur privé, un groupe de politiciens et les gangs armés. Cependant, il faut absolument changer d'approche. D'ailleurs, les différents modèles développés en Haïti jusqu'ici pour résoudre la crise sécuritaire, que ce soit par les gouvernements ou par l'international, ne donnent aucun résultat. Sinon, les gangs sont devenus plus nombreux, plus forts et contrôlent plus de territoires. Dans de pareilles circonstances, nulle transition ne doit pas pouvoir seulement réaliser des élections, mais d'abord résoudre une fois pour toutes la crise sécuritaire, puis poser la base d'un nouveau départ pour Haïti. Pour le faire, nous devons arrêter de crier des marginalisés dans ce pays plus que des citoyens. Nous devons cesser d'accuser les autres, de crier nous devons cesser d'accuser les autres et de prendre la responsabilité du sous-développement d'Haïti à nous seuls Haïtiens, puis agir en citoyens et patriotes envers cette terre, berceau de la liberté. Toute transition en Haïti aujourd'hui doit prendre les résolutions suivantes avant toute éventuelle élection. Sur le plan sécuritaire, il faut aller vers la réconciliation nationale par le moyen d'une paix négociée. Il faut implanter la protection sociale universelle obligatoire en Haïti. Et il faut créer une garde nationale ou une gendarmerie, puis restructurer, restructurer la PNH. Sur le plan économique, il faut ajuster le système financier haïtien avec la création des banques de financement, mettre en place une politique fiscale axée sur le développement du pays et prendre un décret pour consacrer la décision d'industrialiser Haïti. Et sur le plan économique, sur le plan politique, pardon, et sur le plan politique, il faut appliquer les législations sur la décentralisation d'Haïti de Boniface La Tortue de 2006 et de partager le budget national entre l'État et les collectivités territoriales. Il faut réduire le nombre des partis politiques. Et troisièmement, il faut réaliser les états généraux de la nation afin d'établir les grands actes de développement du pays. Enfin, il faut prendre deux mesures exceptionnelles. La première, il faut créer le statut particulier pour les professeurs haïtiens. Et la seconde, il faut reconstituer le système judiciaire haïtien. Pour résoudre la crise sécuritaire de, euh, pour résoudre la crise sécuritaire de manière radicale ou de manyè dirab, pa gen lòt fason. Fò n fè tout sa yo fè nan lòt leta yo nan lemond. Fòk nou etabli la pwoteksyon sosyal, fòk nou ale vè la jistis sosyal e fòk nou ale vè la reyensèsyon sosyal. Mwen te mande popilasyon an si yo dakò fè solidarite, y ap sezi wè rezilta a. Si yo dakò avèk fòmil men anpil chay pa lou an, y ap sezi wè kòman sitiyasyon yo, kòman done yo kapab chanje. Mwen menm pandan m ap ankouraje popilasyon an kontinye nan solidarite a, kontinye nan chase move grenn yo, n ap mande Leta pou l pran responsablite l. Responsablite Leta li menm, se pa pran plezi l nan detwi, nan aneyanti dè sitwayen. Responsablite Leta se konstwi sitwayen yo, pèmèt yo gen aksè a yon minimòm vital. E se aksè a minimòm vital sa a, ke nou pa janm genyen an Ayiti, ki fè chak jou, ou gen yon bann zòn ki rele zòn prekè, ou gen yon bann lòt zòn ki rele zòn kòm si lè w ladann yo plizoumwens gade w kòm moun. E, toutan Leta pa deside l, pou l fè yon lòt politik de jesyon dèz inegalite sosyal, N ap toujou jwenn on gwoup moun ki rebele, e chak tan nou prale detwi anpe, nou pran kèk ane n ap pran on ti souf, apre sa pou n tonbe nan menm pwoblèm nan. 2004 ka bay rezon pou sa k pase la, e tout lòt ane lè n rive an 2008 te gen on pwoblèm jiskaske nou te fè grèv de la fen, on fòm emet pou la fen ki te bay anpil pwoblèm nan peyi an, e toutan nou dakò gen kòripsyon. Nou dakò gen enjistis, nou dakò gen enpinite, nou pa fè anyen avèk sa, se toutan nou ap avanse vè yon sosyete inegalitè, e toutan li sosyete a pa egalize, toutan moun yo pa gen yon minimòm pou yo viv, se toutan n ap kreye eksklizyon, e se toutan nou prale vè lenstabilite politik e vè lensekirite. Ap toujou genyen Konsèy de Sekirite k fèt nan Loni. Se aksyon sa yo pou loni fè pou yo loni kontinye egziste. Pou nou kontinye pou yo kontinye debloke de gwo lajan sou do nou pou yo vin fè imanitè isi. Men depi tann dat loni egziste di m sitiyasyon ki ti peyi li te chanje? Ki ti peyi ki vin rich avèk loni? Ki ti peyi k vin devlope avèk loni? Mwen di nou deja la solisyon pou nou rezoud kriz an Ayiti an l ap soti nan mitan Ayisyen e Ayisyen sèlman. Jodi an. Se pa yon, nou pa bezwen yon twoup. M toujou kont pou nou voye twoup etranje vin an Ayiti. Pèp ayisyen an kapab. Relasyon ki kreye ensekirite, kreye gang yo, nou konnen l, s on pati nan sektè prive an, s on pati nan òm politik yo, e se gang. Sektè prive an li finanse de politisyen tradisyonèl pou pran pouvwa a pou ka retounen n des avantaj dan la dwann, pou ka pèmèt li fè sa l vle, pou l ka fè konkirans delwayal. Nèg politik yo, yo finanse yon pati nan gang yo pou yo menm yo kapab jwenn eleksyon. Nèg sektè prive yo finanse yon pati nan gang yo pou kab pwoteje biznis yo. Donk pwoblèm nan se antre nou li ye. Se nou k pou solisyone l. Donk jou Ayiti deside pou l solisyone pwoblèm nan, leta pral di fòk antre lame ki inaktif e lapolis k ap pase tout mizè l ap pase an, fòk nou kreye yon kò entèmedyè nan tout peyi yo fè l. N ap kreye yon gad nasyonal Oubyen kreye yon jandameri, epi pandansetan, si nou mande pou loni ta ede nou fè yon bagay oubyen OEA, lè sa yo mèt voye ekspè, jan yo toujou voye ekspè pou nou, menm si ekspè yo se ant parantèz, men n ap gen dè ekspè sou dè pwen byen defini pou di n ap gen yon gad nasyonal, nou bezwen moun ki pou fòme gad nasyonal la pou nou. Donk, pandan nou bezwen de èd ki pou soti lòt kote yo, se la a nou bezwen l. Pou fòme yon gad nasyonal ki ka pran responsablite peyi sa. Men, andeyò de fòme gad, andeyò de genyen zam, de materyèl pou kontinye trake bandi, fòk Leta pran responsablite l pou l diminye ou redui inegalite yo. Fòk Leta pran desizyon n pou lè yon moun fèt Site Solèy li pa tou fèt kondane an. Lè yon moun fèt Matisan, lè yon moun fèt nan geto an, li pa tou fèt tou Pondade an. Donk, se sistèm edikatif nou an pou nou rann efikas, standadize l pou tout kalite moun, pou sitwayen yo, lè yo leve anndan kominote an, lè yo leve nan zòn yo an, yo derape sou legalite de chans, yo tout ka reyisi, yo tout ka vin nenpòt bagay nan peyi a. Lanse pwosesis elektoral, se t ap yon bòn nouvèl. Men jan nou di l la, nenpòt kalite tranzisyon ann Ayiti an, Fò l konnen jodi an pwoblèm nou se pa eleksyon. Se lentènasyonal ki toujou konprann pwoblèm ti peyi se eleksyon. Pwoblèm nou si n ap fè tranzisyon se pou nou di kisa nou regle anndan tranzisyon an. Nou menm nou di nan regle anndan tranzisyon an pran desizyon pou yo aplike desantralizasyon peyi a. Pran desizyon pwofesè k ap rele anmwey tout lajounen, timoun ap fè grèv yo bay pwofesè yo stati patikilye pou lè yon pwofesè rann Ayiti l gen yon kòb l ap touche k ka pran swen lavi l e ki fè l pral travay. Se pou yo pran desizyon pou yo rezoud pwoblèm sèt kesyon nou gon sektè finansye pèp la ap mouri peyi an kraze epi w tande sektè finansye a byen mache sa vle di li pa adapte avè nou kreye youn ki adapte avè nou lè w pran sèt grand desizyon kounye a w kapab di m prale vè eleksyon kouman n pral nan eleksyon pou nou gen dè tèritwa entèdi an ayiti e pou repete le gouvèneman pou n gen dè tèritwa pèdi. On ne peut pas aller aux élections avec des territoires perdus. Fòk nou antann nou, nou rekonsilye tèritwa, nou inifye tèritwa epi apre sa pou n al nan eleksyon. Men ekoute, sur le plan politique, tout comme sur le plan technique, les élections ne sont pas possibles aujourd'hui en Haïti. Men eske nou pa ka komanse fè demach? Wi se enteresan si yo komanse fon demach de CEP. Si popilasyon an estime li gen ase kyetid pou nou ale vè eleksyon, ok. Men nou zot kom aktè, nou estime gen de preyalab ki dwe reyalize avan nou anklannche demach elektoral la. E notamman nan preyalab sa yo, se fè pèp lan domi lakay li an pè. Se fè ke pèp lan yo akonpaye l nan demach pou li rezoud kesyon ensekirite an Lè n kòmanse dòmi an pè, lè n kòmanse ka vakye a okipasyon nou epi ban nou eleksyon.